Eklezyas, chapit 3 Gen yon lè pou chak bagay. Bondye fikse yon tan pou chak bagay k ap fèt sou latè. Li fikse lè pou ou fèt, lè pou ou mouri. Lè pou ou plante. Lè pou ou rekòlte. Lè pou ou touye. Lè pou ou geri. Lè pou ou kraze. Lè pou ou bati. Li fikse lè pou ou kriye. Lè pou ou ri. Lè pou ou nan lapenn. Lè pou ou fè fèt. Lè pou ou kouche ak madanm ou. Lè pou ou pa kouche ak li. Lè pou nou fè karès. Lè pou nou pa fè karès. Li fikse lè pou ou chache. Lè pou ou pèdi. Lè pou ou fè ekonomi. Lè pou w gaspiye lajan. Lè pou w dechire. Lè pou w koud. Lè pou w rete san pale. Lè pou w pale. Li fikse lè pou w renmen. Lè pou ou rayi. Lè pou nou fè lagè. Lè pou nou fè lapè. Ki sa yon nonm jwenn nan travay li? Mwen rive konnen ki kalite travay Bondye bay moun pou yo fè. Li fikse yon lè pou chak bagay te fèt. Li mete nan kè moun lanvi pou yo konnen sa ki gen pou rive demen. Men, li pa janm kite ou fin konprann nèt travay l ap fè a. Mwen wè pi bon bagay yon moun ka fè nan lavi, se fè kè ou kontan epi se fè sa ou vin pou fè a byen. Amèn wi. Amèn. Pi bon bagay yon moun ka fè nan lavi, se fè kè ou kontan epi se fè sa ou vini pou fè a byen. Amen. Mwen swete di kouraj avèk yon moun kap soufri, yon moun ki gen yon pwoblèm ou pa ka esplike pèsonn, yon moun ki pa ka dòmi ak dlo nan zye, yon moun kap soufri. Bondye voye di ou sa pa la pou tout tan. Nan lavi, gen yon tan pou chak bagay. Yon tan pou ou kriye, e yon tan pou ou souri. Fè Bondye konfyans. Pwoblèm k ap wonje lavi w la.